Bonjou bonsa la fami avèk plezi nou antre la kaou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou kontan avè ou metye jounalism se yon bèl metye men ekoute Celui qui est journaliste un vrai journaliste li toujou ap chèche pou pa komèt des gaffes, pou pa fè gwo fay e pou pa nan voye moute. Le plus difficile dans le métier du journalisme se pa le fait que ou resevwa des critiques paske sa se evident pa gon moun ki pafè e pi pa mete nan tèt ou ke vous pouvez être aimé à 100 pourcent menm lè wap fè byen. Sa kapab rive w se yon gran journalist, ou se yon moun ki boulvèse univè medyatik lan, men okontrè w ap jwenn yon 25 pou san moun ki pa renmen w. Le pire dans ce métier, se pa kritik lan, se lè ou fè yon gwo gaf, pa egzanp, ou bay yon enfòmasyon ki pa vre epi Fok ou retounen pou vin Di ke sa w te Di a se pa vre. E sa kapab rive ou fè on ti fay. Men lè w fè on gwos erreur Jodi, aprè kelke jou ou fè yon gwos erreur ankò, sa yo ap konstitye yon sòt de dekredibilizasyon pou imaj ou. M fè ti antre an matyè sa se pou m di nou ke yè mwen te fè yon emisyon kote ke mwen te mete yon sekans de 40 segond ladann pawòl geto. Emisyon maten deba kote nèg yo di ke Moise Jean Charles byen mal misye fè stròk e m te konseye a Louko gen yon seri de enfòmasyon menm lè se yon moun ki pran responsabilite l li di l. Ce que vous pouvez faire en retour? Mete yon gwo pwen entèwogasyon pou dire écoutez moi je pense que c'est pas vrai. Paske gen yon bagay nan domèn enfòmasyon, si enfòmasyon an vrè e ke ou menm ou poze kesyon pou di eske se vre ou pa la il y a pas de problème. Men si enfòmasyon an fos e pou w di se vre gen pwoblèm. E si l fos tou ou mete ankò yon pwen detèwogasyon ankò pa de pwoblèm. Pawòl Geto avè di sa. Ke Moïse Jean Charles gravman malad, malad, misye la nan Milo. Sòti m la! Misye fè stroke. Sòti m la! Bouch Moïse Jean Charles vire. Sòti m la! Piga e bagay la k tounen an non! Bon nan woz pele pepe pele pepe. Ban m depi kilè m tande Moïse Jean Charles pale, daprè tout sa k ap pase nan peyi a la. Gwo deklarasyon w fè la wi. Enben nou menm Sesanie pitit Geto n ye, nou pa nan Geto Pòtoprens. Reprann enfòmasyon mwen. Moïse Jean Charles aktyèlman la kokobe. Misye la nan Milo yo kache. Son gwo deklarasyon ou fè la wi maten an. Nòmalman fò nou pale, nal chache. Moyiz Jan Chal se lidè pèp la, e pa sa l ye? Men sou gon maladi fò w ka di pèp la sa, men nou menm tou nou ka chache maladi pa sere, nou ka chache tretman pou maladi a. Se pa imaj pawòl geto m ta kapab di ki degrade, men se limaj de lemisyon an, ou sinon limaj de seli ou se ki anime e ko-anime sèt emisyon. Radyo Mega. E nou te genyen Doktè Paul Tréteau, Baron Larose, nan emisyon avanyè la, li te bay yon enfòmasyon ki ta gen rapò avèk eta de sante Doktè Sénateur Moïse Jean, e li te asime, li te di, bon, li klè sou kesyon an, donk li kanpe dèyè l. Enben, bon, Pierre Sandin te entèveni pou li te di ke se la nòt pitit Dessalines nan, oke, e. Nan nòt se vre a se yon demach ofisyèl de Piti Desalin ki te pati an men li pa sifi nou ta swete ke Senatè Moïse Marchal li menm entèveni efektivman li te di ke si Senatè a li pale li anfòm e kontrèman a sa ke Brand Larose te fè kwè ke nan emisyon Maten Deba nou menm nou konnen li nan prens nan Piti n. Ak tout onètete, pou n prezante eskiz nou. Donk dabò, e kè n ap fè aswè a, e nou prezante donk eskiz nou dabò a oditwa emisyon Maten Deba, egalman o Senatè Moïse Charles egalman, ak tout manm militan donk pati politik Desalin. Poukisa m fè l? E fason m panse ke. E lèl rive a di misye eske ou ka peye zòt li dim wi masime masime se kanmenm kèlke pa menm si Brown pa jounalis men li se geto li nan pawòl geto li atè a gen sous de fòmasyon pal bon brèf tout sa pase e mwen vrèman regrèt e. Ensidan grav sa a, se yon ensidan ki trè grav, ki pase Doktrin nan emisyon Maten Deba. Se yon erè grav ki glise Doktrin nan emisyon Maten Deba e nou vrèman nan ke prezante eskiz nou Doktrin Asenat fè m rechèch la. Men n ap tou anonse tou ke nou pran 2 gwo desizyon. La premyè desizyon se ke n ap nou sispann Pawòl Geto pwovizwaman ok e pou n asire n ke donk nou pou jan yo bagay sa yo pa repete ankò. Epi dezyèmman. Ou pa ta imajine Ismael wonn kote sa deranje mwen menm paske menm lekip de konviksyon pou chanjman ki vin nan sitiyasyon an enpe delika paske se menm jou nou anonse grenn premyè anfèt dezyèm grenn reyinyon komite pou chanjman dan le nò epi se menm jou an epi enfòmasyon sa yo sa glise nan maten deba. Desizyon bon ou fè ou fè jès de grandè la Louko puiske li pase nan maten deba dayè maten deba gon gon fòma e gran prenk ap domine aktyalite a ou tou ki pral debat nan emisyon ou toujou e pataje yo avèk piblik ou an avèk oditè pa w yo. Se pa yon pwen ki te nan maten. Li pat nan non men li pat nan prensip non chè. Li pat nan li pat nan line up emisyon an ok li pa te nan pla de rezistans emisyon an sijè ki ta pral trete nan emisyon an petèt li pase nan pawòl geto jan l pase a ou vin pa ka retrakte sou li sou li menm e m t ap gade konpòtman ou menm konpòtman Jozye ki te la pat gen twòp twòp kòmantè Piske w prezante ekskiz la, èske pawòl Getho oblije kanpe piske li gen itilite l nan emisyon an? Èske pawòl, olye de kanpe pawòl Getho, èske pawòl Getho dezòmè pa rapò a sa k pase a, li dwe rete nan liy li? Èske se pa sa l ta dwe ye? Sa se konpòtman Jean Ismaël Valestin, ou konnen stil pa m, s on nèg ki toujou renmen lapè. Jounalis ke nou ye yo, mwen menm Esaü Josue ok nou toujou asire n ke nou respekte donk tout sa ki genyen kòm prensip nan metye a ok e fò wè nan nivo lè gen enterè nou genyen jodi an Ismael nan nivo matè deba ye la ok pou n tap chèche kòmsi e fè zen fè bòz ok e m kwè ke nou rèt ke sa pase avèk e chavè bouchè sa paske kòm mwen di w e se kanmenm son son politik men. M espere tou ke li pa pran l pèsonèl san va ke son bagay ki te planifye, ki te konkokte oubyen ki non m espere se pa sa l ye kòm politik se politik sa ka pote l prejidis men nou menm nan Maten Deba y a okenn entansyon ok mwen Louko Levy pèsonèlman pa gen okenn entansyon dèyè sa sa rive nan Maten Deba e j'assume ok nou regrèt sa k pase an e nou regrèt sa k pase an nou prezante eskiz nou nou asime wè m pa fè m menm men kont de sa se yè m di. Se nan moman kote ke m lanse dezyèm reyinyon Koreksyon pou Chanjman nan non emisyon nan menm jou an, nan menm emisyon an, nan menm moman epi waw epi erè sa li glise. Donk nou menm tou kòm sitwayen responsab donk nou oblije donk pran tout desizyon pou as Fon Nasyon vin repòte donk dezyèm reyinyon an. Paske kanmenm nou gon minimòm bon kanmenm nou gon kredibilite nan peyi an e nou menm ki nan radyo e sa nou di yo ok. Mais Luko, tu aurais pu faire ça de manière plus professionnelle juste avant, de dire, écoutez, est-ce que c'est vrai ou pas En tout cas, moi, je crois pas en cette information. Il est ça, tape bon. Mais en tout cas, au fond, geste, c'est grand de ta part. Et j'espère que la prochaine fois, on en l'autre façon est plus professionnel. En ne On l'a pas vu depuis euh, quelques mois. On l'a pas entendu également. Soudènman il reyaparè. Son non se Fritz Alphonse Jean. Nou sonje te gen yon eleksyon nan Montana. Sou akò yo mete mesye a prezidan tranzisyon ansanm avèk Steven Benoît ki li menm oblije plonje totalman dan la diskresyon, dan le silans paske sa k te fèt la li sanble avèk yon seri de politisyen ki ap reve. e ki pa dan la reyalite, ben ekute, sa fè yon dezyèm fochman pou Fritz Alphonse Jean. Men aparaman, kant yon moun echwe, ou kapab mete nan tèt ou ke moun sa echwe, poutan, nan tèt li, li pa panse ke li echwe. Li pran la pawòl etan ke prezidan de tranzisyon. Tèt chaje. Bon, expliquer la réalité de se pays, donc, euh, il faut qu'il y ait une entente, faut que tout aïsien chite à son même table. M'bag un problème, peut-être que li dit ça, non? Euh, parce que j'en paye à l'allemandé que pour tout secteur kapap mette tèt yon ensemble. Le fait de dire qu'il est donc le président de transition. Ah ok, ça peut arriver de manière virtuelle. En Fritz, Alphonse Jean. Nan mitan gwo lanmè move sa a, enstitisyon peyi a fin kraze. N ap viv yon sòt de epidemi de dezagregasyon enstitisyon anndan peyi Dayiti. Enstitisyon sante, enstitisyon edikasyon, enstitisyon jistis, enstitisyon polisyè pa ka reponn a bezwen peyi Dayiti kounye a la. Men pa bliye, Ayiti pa sèl nan rejyon an. Nan tout dezòd, kontrebann, trafik zam, trafik dwòg, blanchiman lajan sal, zòt ap gade nou e y ap pran desizyon pou nou. E pou moun ki pa okouran, kounye a la, anndan anbasad amerikèn, Genyen yon antite ke yo mete sou pye ki rele HSI, ki sifi Homeland Security Investigation. Inite sa a, l ap gade koze dwòg, l ap gade koze kontrebann, l ap gade koze gang, e y ap ranmase dosye, done sou Ayiti. M panse nou pa t oblije rive la kòm pèp. E se pou sa, nou menm, eli nan Akò Montana an, e diferan platfòm ki nan Akò Montana an, ke se swa fowòm politik, ke se swa platfòm sosyete sivil, ke se swa BSA, Keseswa Konsèy Nasyonal Tranzisyon an, nou panse ke se yon laj koalisyon k ap pèmèt nou fè fas a sitiyasyon degrenngòch, sitiyasyon malouk, sitiyasyon ekstrèmman difisil ke pèp ayisyen ap viv ladan. Nou panse ke genyen yon seri de rezolisyon ki ta sipoze pran nan koze, nan chimen nou panse ki ta sipoze trase. pou nou fè fas a sitiyasyon sa a, nou gen kèk pwen ke nou ta sipoze, ke nou ta renmen pataje avèk nou. Nou sipoze kontinye travay ak tout enstans ki anndan Akò Montana a. E la nou vle pale de Biwo Swivi a, BSA, de Konsèy Nasyonal Tranzisyon an, de Fowòm Politik la, de Platfòm Sosyete Sivil la, Pandan n ap pale ak tout lòt moun e lòt alye ki pa anndan akò a pou nou jwenn yon konsansis gouvènabilite, paske peyi a bezwen konsansis sa a, paske se sèl yon konsansis nasyonal k ap pèmèt nou tabli bon jan sekirite anndan peyi Dayiti. Poze epi rezoud pwoblèm gang yo. Pèmèt sitwayen yo regle zafè yo pandan y ap sikile sou teritwa a libelibè san kè sote. Dezyèm pwen nou panse ki ekstrèmman enpòtan se refòm epi remanbre Leta a ak tout enstitisyon Repiblik la pou peyi a kapab reprann konfyans nan tèt li Epi pran chimen pwogrè. Twazyèm eleman, Nou dwe pèmèt nou pale yonn ak lòt nan yon gwo kowòdinasyon, konferans nasyonal, eskize m, kote tout koze ki konsène reyòganizasyon Leta ak tout sosyete a ap poze pou nou kreye baz pou peyi a tounen yon peyi pou tout Ayisyen, tout Ayisyèn, kote ke nou ka viv. ke se Ayisyen ki ap viv anndan peyi a, ke se Ayisyen ki ap viv andeyò peyi a. Trè byen. Mèsi Jean Philippe pou kesyon an, mèsi Radyo Mega. E m ap kòmanse pa dènye aspè kesyon w lan, sou kesyon de Premye Minis la ap vanse. Tout moun ki la a, yo gen laj ase pou yo konnen depi pli de dizan, gen de, an nou di, de menas elektoral ki ap fèt nan peyi sa a. e tout moun ki la a yo gen laj ase pou konnen ke sa pa janm mache. E la a, lè menas elektoral sa yo t ap fèt, nou t ap pale de gouvènman ki te eli, lè menas elektoral sa yo t ap fèt, teritwa la pa t osi divize, lè menas elektoral sa yo t ap fèt, pa t genyen kesyon de moun pa ka al Matisan. Kounye a la, sitiyasyon an agrave. Kounya la, n ap viv yon kriz politik, n ap viv yon vyolans ekonomik anndan peyi a, n ap viv yon kriz sosyal ki ekstrèmman egi anndan peyi a. Donk si yon sitwayen di ke w pral mete CEP kounya la san ke pa gen yon pè politik anndan peyi a, se de bagay, oubyen sitwayen sa ap reve oubyen l ap bay manti. E la, nou tout ki la, n ap viv kriz la. Paske pa gen moun ki la, kòm nou di l deja, ki konnen ke l ka pran machin ni epi l al Matisan. Pa gen moun la ki konnen ke l ka pran machin ni l al kot l al Pènye bò kot Vitèlòm oubyen l al nan 400 Mawozo nan Kwadèboukè. Donk, kesyon an pou mwen menm, li jwenn repons li pa sitiyasyon ke n ap viv kounye a la. Se nè pa vrè, evidamman, si Premye Minis la panse ke l ka. Di adelante menm jan ke yon seri de moun te eseye di adelante e tout moun ki di adelante yo ils se sont cassé la gueule donk pa gen okenn rezon pou nou antre nan okenn aventure kounya la nan kesyon de CEP al fòse fè eleksyon sa ap mennen nou menm jan li te mennen lòt moun ki te eseye fè yo la kounya la se pou tout moun tèt repoze gade kòman ke nou pral chita ansanm pou nou ka fè fas a kriz politik kriz sosyal ke nap viv la e pou nou sur ke nou ka kreye anviwònman pou ka gen eleksyon. Dosye Ariel Henry Ariel Henry sanble pa vle chita pale avèk senatè ankò. Te gen yon grenn rankont ki te fèt, men aprè sa genyen plizyè envitasyon pou ke li al chita pale avèk senatè yo, se anpe difisil. E Joseph Lambert nan pa reyisi le kou. Paske li envite Ariel, Ariel pa vini, Nan yon premye tan, Ariel te pran pretèks ke se seremoni envestiti prezidan chilyen an Gabriel Boric ki fè l pa ale. Yon dezyèm envitasyon lanse, bon, Ariel Henry pa ale. Men il se pourrait ke sena a pral voye yon twazyèm envitasyon nan dat mardi 22, pou mardi 22 mars, yon mannyè pou kapab mande premye minis Ariel Henry pou vin chita pale sou pwoblèm nan. Pwoblèm peyi ap fè fas, ensekirite, kidnaping, lamizè, ekonomi an ki an bès, tout pwoblèm sa yo, ebyen se te evidan pou euh, prezidan ti arestan sena a, pou te kapab fè yon ti bat bouch avèk Ariel Henry, men ekoute, Joseph Lambert reitère sa demand. Men premye minis lan toujou di pwoblèm ensekirite a, se pwoblèm priyoritè li. Matisan, tout moun bwal pase lib. Kwadèboukè, Lapolis fini avèk kesyon 400 mawozo. Nou wè ke Pòtoprens ap sentire pa gang, menm jan Kyèv jounen jodi a ap sentire pa Ris yo. Sèt sitiyasyon fè pè e revòlt la konsyans de pli den. Sèt sitiyasyon osi dwa revòlte. la konsyans de sela e sèlla ki gen yon responsabilite nan leta e o premye chèf le premye minis Ariel. E se sou baz sa a sena rankontre moun, li rankontre gwoup, li rankontre ansanm daktè, li rankontre moun nan sektè prive, li rankontre moun nan legliz, li rankontre moun ki gen akò. Li rankontre moun ki nan inivèsite. Yo tout dakò e inanim pou ke gen yon gwo chita pale ki fèt pou ke definitivman yo rive a yon konsansis. Sèl moun jounen jodi a ki poko janm reponn e ki pa deside san dout reponn a envitasyon Sena a, se le Premye Minis Ariel li menm e se li menm ki ta dwe gen responsabilite pou li fè djòb ke jounen jodi a Sena ap fè a. Nou voye yon envitasyon pou premye minis lan pou 4 mas. Li pa vini e li pa fè nou ka. Nou voye yon lòt envitasyon pou li pou jodi a. Li pa vini, li pa fè nou ka. N ape kontinye voye yon envitasyon bay premye minis lan toujou. Petèt la dènyè. Pou mardi a midi isi an. E se lè sa a, e lè sa sèlman ke n ap konprann ke Premye Minis lan avèk tout kolòn moun ki siyen akò 11 septanm yo mwens sa ki demake l yo, ebyen yo dakò e yo gen konviksyon pwofond ke pou pwoblèm Ayiti rezoud, fòk kidnaping pi rèd, fòk touye moun pi rèd, fòk ti bebe mouri pi rèd, fòk medsen antre an grèv pi rèd e fòk pwofesè lekòl antre an grèv pi rèd. Joseph Lambert vle chef de file twoup sila. Li vle être à l'origine Pèspektiv ki kapab debouche sou yon solisyon ak kriz ayisyèn nan, Joseph Lambert Lafe, Men ekoute, sou wout la, gen anpil barikad. Eske n ap arive jwenn yon konsansis, yon sòti kriz pou ke peyi sa a, swa yo òganize eleksyon ladan l, mete yon nouvo gouvèneman, Mete yon prezidan, mete senatè, mete depite, mete majistra, o mwen yo ta kapab mete peyi sa sou ray. An tou ka merci la fami, kom toujou, un maximum de komantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi zanmi proch pou kapab abone ak chanel sila e pi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travay, pi apre kes kon di? A la prochen!